Lapolis libere yon otaj e arete yon kidnapè nan komin Kwadèboukè, depateman de Lwès peyi Dayiti. Lapolis arive arete yon gwo chèf gang nan 400 Mawozo, via Polifront ebyen 3 endividi rive jwenn arestasyon yo. Madan Izo Vilaj Dedye afiche l sou tout rezo yo an granmoun nou gen videyo pou ou. 400 mawozo voye yon gwo mesaj bay tout moun Laplèn ki te kite lakay yo sa fè kèk jou. 3 bandi ki soti Laplèn jwenn arestasyon yo nan depatman Sant peyi Dayiti. Yon antreprenè mouri aprè kidnapè Vilaj de Dye yo te fin libere l. 6 endividi rive bwè dlo bouch yo anba kout bal Lapolis. Medam mesye se ansanm de pwen sa yo ke nou genyen pou nou devlope nan emisyon an pou ou jounen jodi a. Si se nan maten wap tande nou nou di w bonjou si se nan apre midi nou di w bonswa. Nou kontan gen w kòm fidèl telespektatè nou. Mèsi di fè ke w abòne deja men si w potko abòne se moman pou w fè sa kounya a. Abòne, kòmante, like, pataje chak grenn emisyon ke nou pote, nap kontan genyenw kòm yonn nan moun kap ede paj la avanse. Janm toujou dil, yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou kanpe bay blag nan wout sinon senti li ap kase nou plen, nou djakout nou chaje tankou la Pologne rapid nou pral devlope kèk pwen nou te deja avètiw kap fè esansyèl emisyon an pou jounen jodi a. Lapolis nan komin Kwadèboukè mennen yon gwo operasyon kote yo libere yon jèn gason ki aje de 19 ane kote yo te arive kidnape l. Li te 2 zè 15 minit lè polisye de linite depatmantal de mentyen de lòd, udmo, West 2 avèk yon patwouy sekirite piblik Kwadèboukè SPCB ki, ebyen, te demare yon gwo operasyon avèk anpil taktik pwofesyonèl, yo arive libere jenn gason sila, depi 4 jou lakay li nan yon zòn ki rele Bedè 7 pwolonje pa 4 bandi ame ke yo pa rive idantifye. Pandan operasyon sila, lapolis rive arete yon jèn gason ki rele Jephte Joseph aje de 21 ane ke yo jwenn ki tap siveye otaj la. Pou moman map pale a la a, ebyen Jephte Joseph nan Direksyon Santral Polis Jidisyè, dcpj. Ayiti Arestasyon 400 mawozo gras avèk efò lapolis nan depatman Sidès ki te alète otorite dominikèn yo sou kèk bandi ebyen dominiken rive arete yon sèten de Elionor Basilus alyas Je Rouge Ebyen je wouj aje de 19 ane, je wouj a rive jwenn arestasyon l nan yon zòn ki rele Pedernal rapid otorite dominikèn yo te transfere je wouj an sapit pou moman n ap pale a la li deja sou kontwòl lajistis ayisyèn n ap raple w ke se je wouj ki te jeneral ki t ap dirije mache Kwadèboukè a, se li ki te gen dwa takse machann yo, men pa laswit gen yon yon ebyen ki rele Jèmin Joli ki ta pral revoke l paske yon yon te estime ke misye te takse machann yo twò wo. Ayiti, Banditism en un village de Dieu, Atis Nya 2 se non yon jèn fanm ki idantifye tèt li kòm Madan Izo sou tout rezo yo avèk anpil fyète. Ann gade travay demwazèl sila, n ap tounen talè. Sa mafya a e madan izo ap toujou madan izo vin chèchel si nou kapab si nou gen grenn nan bouda nou. A wi, m panse w te pran tan w ou t ap gade demwazèl sila. Ebyen, jenn fanm sila ki rele tèt li Atisnya ii sou tout rezo yo ki dantifye tèt li kòm Madan Izo Vilaj de Dye, ebyen jenn fanm sila arive gen relasyon fanm avèk nonm avèk Izo Vilaj de Dye. Sepandan, li la l ap mande kiyès ki Izo a, epi yon jenn gason di l l ap fè l rankontre avèk Izo. Epi, jou rankont sila, Izo tou pran men l, li di, Depi apati de jodi a, ou se madan Izo. Epi depi lè sa a, moun yo ploge, se love k ap tonbe nan mitan yo. Ayiti gen laplèn! 400 mawozo pa genyen ni jou, ni dat, ni lè, a nenpòt kèl moman, ebyen l ap anvayi chen mechan. Piga pèsòn moun tounen lakay yo paske bagay yo pral dejenere nan jou k ap vini la yo. Sa se deklarasyon kòlèg yon manb solid ki fè pati de òganizasyon kriminèl 400 mawozo ki lonje kò l nan komin Kwadèboukè Depatman Lwès peyi Dayiti. Lapolis nan depatman Sant peyi Dayiti rive arete 3 endividi ki soti Laplèn k ap fè prese prese pou al kache nan yon zòn ki rele Wanpa komin Laskawobas. Ebyen pandan bèl operasyon sila, Fòs lòd yo rive sezi 2 gwo fizi fann fwa, yon M 14 avèk yon lòt ke nou pa rive jwenn non l. Ebyen non endividi sa yo ke lapolis arive arete a se Camulus Dorelus, Katiana Jean, Widley Israël. Pou kounya la endividi sa yo sou kontwòl lajistis. Ayisyèn pou fè tout swit nesesè yo. Ayiti Kidnaping, Antreprenè Nicole Duris ebyen mouri ayè dimanch 8 me 2022 a kèk minit aprè liberasyon li ebyen nap raple w ke yo te arive kidnape l jou ki te 3 me 2022 a andedan biznis li Pon Moren. Selon defent lan, ebyen se Gran Ravin yo te ale avèk li. Eske se maltretans, vyòl ki ta koz viktim nan ta pèdi lavi l? Antouka se kesyon anpil moun ap poze aprè viktim nan ebyen pèdi lavi l kèk minit aprè gang oubyen kidnapè ravisè malfra Vilaj de Dye yo te bay libète li. Sis gwo bandi rive bwè dlo bouch yo anba kout bal lapolis yè swa nan yon zòn ki rele Vodrèy nan depatman Nò peyi Dayiti. Aksyon sila, anpil moun arive voye flè bay lapolis paske moun yo estime ke nèg sa yo t ap bay anpil pwoblèm avèk moun k ap viv nan lokalite sila medam mesye. Rapid, n ap raple w kèk pwen ke nou te devlope nan emisyon an pou ou jounen jodi a. Lapolis libere yon otaj e arete yon kidnapè nan Kwadèboukè, Lapolis a arete yon gwo chèf gang pou 400 mawozo yo, ebyen via Polifront 3 endividi jwenn arestasyon yo, Madanm Izo Vilaj Dedye afiche l tou limen sou tout rezo yo, Bel emisyon men avan n ale nap di ok pa dekouraje ayiti ou wè konsa li pa genyen poul rete konsa nèt ale paske gen yon dikton kreyòl map tande depim piti ki toujou di konsa ebyen lèw wèl pi fè nwa ou mèt gen espwa paske lèl pi fè nwa se jou li pral jou ebyen lawouze taye banda tout otan solèy poko leve manchèt timoun se la jounen Sa file. Ebyen, emisyon an kaba, nap kwaze talè pou yon lòt emisyon. Babay. M ale.